Medam e mesye zanmi fanatik TVLakayHaiti.com yo, bon bonjou ak bonswa pou nou tout. Jodi an se dimanch 19 fevriye 2023. E nou kontan avèk ou aprè midi an la a pou nou pote videyo sa a pou ou men avan tou kòm dabitid nap di yon gran mèsi ak tout sila yo ki rete konekte jiska prezan sou kanal sa a pou sila yo ki fèk rejwenn nou tou nap di w mèsi pou chwa ke ou fè de nou e pou sila yo ki te la deja nap di w mèsi pou fidelite w ak konfyans ou e nou renmen w anpil. Nap travay darach pye 24 sur 24 poun kenbew enfòrme sou tout sa ki gen pou wè avèk aktyalite keseswa an Ayiti ak rès mond lan pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi abòne like pataje sitou kite yon kòmantè pou nou pou dim ki kote wap swiv videyo sa. Bon nouvèl ke nou pote pou ou kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, medam e mesye, lapolis ta mete anba kòd 5 endividi e endividi sa yo ki te sou yon machin ap transpòte yon kantite dwòg, ebyen dwòg sa yo se ta pou yon ansyen senatè nan peyi a, nou pral envite ou an dekouvri sa nan video a. E lòt nouvèl nou pote pou ou nan Lyankou bagay yo pa dous, lajistis lage manda. Dèyè majistra Liancourt a ki li menm gen lyen ak gang yo nan depatman Latibonit lan, nou vle pale de Ducamel aka Camo, men ki li menm pou kouwè nap pale la a ki nan kouri avèk lajistis aprè gwo denonsyasyon ke Luckson, chèf gang Savyen an, nou vle pale de baz Gran Grif ki anndan Savyen kap dirije pa Luckson, ki li menm te fè konnen majistra a konn pran lajan nan men li. E pou swen polisye yo, enben lè odyo sa te pran lari se gwo deblozay, majistra te rele sou yon pakèt radyo pou lave tèt li, men se byen domaj depi w wè bandi yo di yon bagay anpil moun souvan kwè sa paske non sèlman nèg yo yo alèz paske lapolis pa ka rive sou yo enben yo prè pou yo bay nenpòt ki enfòmasyon lye a e se yonn nan rezon ki fè jodi a la a lajistis ap chèche Majistra Camo kou chen fou yo poko ka jennen pou mete lapat sou li. Lòt gwo nouvèl tou entènasyonal la, peyi Lèzetazini pran sanksyon kont Jocelerme Privert ki se ansyen prezidan pwovizwa peyi a, ansyen prezidan sena a tou, enben ki li menm jodi a la a nan gwo kouri avèk entènasyonal la e rezon ki koz yo pran sanksyon sa kont ansyen prezidan an se ta paske ansyen prezidan an genyen koneksyon ak gang yo e l se yonn nan moun kap finanse yo. ba yo zam, ba yo minisyon ak lajan e kidnaping tou. Nou pral envite w gen tout detay sa yo. Bò lòt kote, nan yon majistra kite peyi a nan pwogram Biden nan, nan viza imanitè a la, enben majistra sa a ki lage pye l paske nèg yo estime peyi a pa gen lespwa ankò e donk se youn nan rezon ki fè anpil moun, menm polisye, ap kite peyi a pou pran chans yo nan viza imanitè Biden nan. Komès se yon pwogram depi l lanse la a se gwo tèt chaje byen nan peyi. Bò kote imigrasyon medamzye mesye enben si rèl kay makorèl pou yon moun fè yon grenn paspò jodi a la a ki koute 50 ak 51 mil goud pou fon paspò nan imigrasyon ki sou lali a medamzye mesye nou pral envite w militan yo bòn ekout tout moun bon dimanch n ap tou. On je fèmen on je ouvè paske nou konnen peyi oksidanto sa yo kòman yo enplike jan premye minis Bahamas a di a swa y gen la Se lè nou ta di nou. Pale de li, nou te mete imaj yo men nap reprann pou ou, pou kesyon trafik de dwòg, 5 endividi entèpele pa lapolis nan Nòdwès, m panse ke nou kapab touche sa, medam mesye une fwa de pli, e nap remete foto an paske pa bliye pandan nap pale Kanada jisteman keswa avyon keseswa bato, men mesye izo, mesye gang sa yo, pa bliye gon fenomèn amnisti kap pale la, mesye sa yo okouran de anpil bagay, yo okouran de anpil koze, donk. E se su e sèten yo menm yo konn sa kap pase la ok medam mesye. Bòs yo konnen yo konnen. E Salomon an nou touche jisteman 5 trafikan sa yo e ki jwenn arestasyon. Men Jimmy jis avan li antre nan ti 5 trafikan dwòg sa yo, men pandan map di sa ou wè mesye yo anpil nan yo kòmanse pa fè kidnapin ankò paske yo di kidnapin nan e ou wè yo la yo konn nan bagay dwòg. Anpil nan yo kounya yap fè dwòg pase Yo alèz, sa vle di ou wè nèg yo, ou wè yo gen gwo kontak. E se sa mwen aprann, lè yo gen gwo kontak avèk desede anpil lòt nasyon. Tankou yo gen gwo kontak avèk entènasyonal la, yo gen gwo kontak avèk nou kapab di lè Jamayiken, yo gen gwo kontak avèk lè Dominiken, pou y ap bwase e dwòg la. E mèt di nou kapab di le nome Romain Philidor, Louis Judnel, Louis Manif, Francky Pierre e Joseph Robinson, respesivan aje de 25, 30, 30, 32 zan, 39 an, yo arete pa lapolis Chansòl nan komin ki sitiye nan depatman Nòdwès pou trafik stipefyan. Endividi sa yo te abò yon machin Terios imatrikile AA, 94 944, yo te an posesyon de 4 pakè sibstans kokayin. Enben sibstans sa yo te teste pozitif pa ajan Biwo Lit Kont Trafik Stipefyan, BLTS, yon antite Direksyon Santral Polis Jidisyè a, DSPJ. Enben, nou kapab di se prezime trafikan kokayin sa yo yo pou lenstan gade nan gadavi an atandan yap tann pou yo defere yo devan otorite konpetan e nou kapab di sa men lapolis pran gwo kout filè nan depatman nòdwès la yo arete anviwon 5 trafikan dwòg men lè wè nèg yo ap arete trafikan dwòg sa se de nèg ki pa tèlman nan lis. ki pa nan lis moun moun pa yo paske wè wè wè lè yo nan lis pa yo la yo gon fason yo pwoteje yo wè ayiti ayiti depi wè w pa fè pati gran ekip ou pa fè pati de lekip pa gen lè yo met men sou w konsa non ayiti depi wap vòlè w vòlè pou kont ou pa vòlè a nèg yo nèg yo arete w men depi wap vòlè avèk yo. Ou pa vòlè san yo. Enben, yo tout bay pase. Ou konn konbyen nèg ki nan bay dròg andan peyi a? Bon, valè nèg m tande, enben, enben, Lèzetazini ap sanksyone pou trafik dròg. Bon, lè m tande arete 5, 5, 5, 1, 5 nèg sa yo, m ap gad figi yo, mwen mwen, mwen kèlke pa m di se yon mechanste. Men ki lè m di mechanste a? Bon, ou tande non Mateli site nan dròg, non Ève Foucon site nan dròg, non de se de moun site nan dròg, Non men, Salomon, ban m di w, tann yon segond, medam, mesye, n ap gade dwòg sa yo, epi la, se pa jwèt la, se pa ti bagay marigwana la, se la grand école la, la, nou nan grand klas la, nou nan inivèsite la, n ap pale w de kokayin, se kokayin n ap pale, pa bliye nou toujou di w gen anpil kokayin k ap soti an Jamayik, k ap rantre an Ayiti, k ap pase de Ayiti pou ale vye, k ap soti Kolonbi, k ap rantre an Ayiti pou ale vye Lèzetazini, la Repiblik Dominikèn, men la, Se de la cocaïne epi wap gade mesye sa yo ti mesye sa yo evidaman lè bawo ou tap pale de mateli ou tap pale de kiko sen sen remi e mesye sa yo men se su e sèten map gade mesye sa yo m pa di ke yo inosan non men ou pa panse gwo toro sa yo ap itilize ti piti sa yo medan mesye kote nèg sa yo jwenn kokayin sa yo se su e sèten menm ansyen senatè sa yo ke nou konnen m konnen yo yo ap itilize egare sa yo se sa wap gade la m su e sèten Byen ke yo pa parèt inosan. Men se sa. Wi frè m. Wi men di men e tou nòmal ban m di. Lè lè lè lè leta vyole dwa w leta leta ap ap pran enjistis. Ou pa ka jwenn anyen. Bon lè nèg la vin jwenn sa. Pafwa nèg la konn tou antre nan bagay kokayin nan. Se pou l pran yon kòb pou l sove kite peyi a pou l ale. Paske li pa gen lòt mwayen. Men kounye a la mwen menm èske BLTS sou bon vre sou sou arete nèg ki nan dwòg. Eske BLTS sou fè travay tout bon vre? Ay bay tès peyi. Eske DCPJ sou fè travay vre? Si nan fè travay, ke nèg yo, paske BLTS sa se se yon kò anbasad ameriken li ye, paske li sou kontwòl anbasad ameriken. Jodi a la, si nèg yo bezwen arete nèg ki nan dwòg vre, pa egzanp gwo DCPJ speksyon y ap pran la, enben yo di men pou ki rezon pou yo speksyone nèg yo, se paske nan trafik dwòg. Lè w pran yo di Hervé Fourcand, Rony Célestin, Joseph Michel Martelly, Garry. L al nan pwogram Biden, pandansetan li gen yon responsabilite anvè nasyon an, ebyen li pa di moun regle anyen pou li, misye lage kò l nan moman n ap pale la, evidaman nou pral ba w plis detay, epi san konte medam mesye, ebyen imaj sa yo ke n ap gade la, byenke pafwa nou konn gen ti pwoblèm avèk otorite ayisyèn yo pou pa di lapolis, ebyen nan sans sa n ap felisite yo, E sanble-t-il ke jisteman, ebyen sa son Dominiken. Eske se nan menm kad pwogram Biden, nou pa konnen. Ebyen misye rantre sou sòl nou an, san ke l pa gen paspò, san ke l pa gen viza, ebyen otorite ayisyèn yo mete misye anba kòd, paske w pa ka vin touche sòl nou an san ke w pa gen viza. Ebyen, jan n ap swiv la, misye anba kòd. Epi sou menm dosye sa a medam mesye, pandan ke n ap pale de la Repiblik Dominikèn, mezanmi, pandan n ap pale de kesyon kolera, ebyen kolera anvayi la Repiblik Dominikèn. Kolera anvayi la Repiblik Dominikèn, nou pral ba w detay nan kelke segond, epi san konte medam mesye, nou tout nou toujou ap raple w pa rapò e konfli ki gen la pa rapò a bandi pou pa di mesye gang sa yo, ti mesye ame sa yo, nou toujou ap di w ke ebyen otorite yo pou pa di moun sa yo ki sou pouvwa relasyon ke yo gen avèk gang yo, Ebyen jisteman, sanbletil ke majistra Lyankou an, misye gen manda damne, manda damne kont majistra Lyankou an akoz ke enplikasyon misye nan zafè gang, relasyon ke li ta genyen avèk ti mesye e, e pou pa di baz Savyen yo. Nou pral ba w plis detay, se kanmenm trè serye, jan ke nou toujou di l. Avan sa, pèmèt ke m salye, e medam mesye, Salomon pi e Lionel depi peyi an. Mesye kòman n ye? Dantre msye Vladimir nou wè la a, ebyen odela de jisteman a nou wè e majistra antan ke otorite ki kòmanse kite peyi, otorite enterimè, otorite e kominal ki kòmanse kite peyi a nan kad pwogram Biden nan, men manda ki lanse la kont majistra jisteman komin Lyankou la, Èske li pa deja kite peyi a tou nan kad pwogram Biden nan? Men nou wè la, gon polisye o nivo jisteman Wanament, yon polisye ayisyen enben ki komèt yon aksyon istorik la kote ke li arete, li fouke yon dominiken enben byen dè tan nou te konnen kòm son jan ke moun te vle fè konprann lan kòm kwa peyi Dayiti se te yon peyi, se te yon jaden bannann men li pa sa, nou wè lapolis ayisyèn ki yn fwa ebyen arete yon dominiken ki menm tap rantre nan peyi a la san yon bout papye ebyen nou felisite polisye sa yo nivo wanament ki arete yon dominiken em panse ke son egzanp ki bay la donk fòk egzanp sa li kontinye avèk rès polisye yo kontinye arete dominiken menm jan yo menm yo ap mete prensip lakay pa yo nou menm tou nap mete prensip lakay pa nou ankò yn fwa on di bravo a sèt ajan polisye Salomon. Bon e Leonel nou kapab di efektiman vre e lapolis ayisyen ki pran yon gwo kou la o nivo de fwontyè a. Men nou te pale de sa tou pa rapò avèk gago ki gen tankou yon savann peyi a li livre enben nou wè lapolis nan wanament arete yon dominiken paske l te sou sòl ayisyen an san papye mwen m panse ke si lapolis ap fè travay sa Se paske chak jou yo pral arete plizyè dominiken paske mesye yo pran le plezi rantre sou teritwa ayisyen nan san ke yo pa gen papye se kòm si ryen netè kòm se te yon savon yo ta pòtre enben la ankò nou di bwavo avèk lapolis yo menm kap veye anwo kap veye anba Kèlke pa, men pafwa ou wè yo pibye fè travay la, men nou wè lapolis la ki arete yon dominiken, men ki rantre bay pas, se te yon sèl peyi, bon kote ou kapab rantre sou tè amerikèn nan al san pa de san yon lanmò, bon yo tèlman byen moute nèg yo pral arete pou savann, kote ou ka al nan lòt peyi pou ap rantre la, paske ou sou fwontyè a, pou ap rantre al fasilite sa, men la ankò nou bat bravo avèk lapolis la, Leonel. Donk, nan sans sa nou felisite polisye an jan nou te di l, epi n ap mande popilasyon an vijilan tou. Mesye popilasyon an vijilan, depi nou wè yo, nou konnen yo, ebyen mete frap sou yo pou nou, arete yo, paske se pa vre ke y ap vin rantre nan jaden, nan jaden bannann nan, nan jaden manman yo ak papa yo. Evidaman, jan nou wè y ap imilye nou, nou menm nou pa pral di yo pou nou imilye yo non, paske nou gen plis karaktè ke yo, men nanpèch, fòk. Bagay yo pa ka ap kontinye konsa. Souvan, pandan dènye jou sa yo, gen jisteman yon gwoup dominiken ki ap antre anndan peyi de fason kotidyèn vin fè paspò yo pou kapab benefisye de pwogram Biden nan. Eben, nan kad mouvman koripsyon sa ki ap efektye nan peyi a, eben nou wè la pou la premyè fwa, eben lapolis ayisyèn, youn nan ra fwa lapolis ayisyèn li menm yo arive jisteman fouke Ebyen dominiken sitwayen dominiken sa ki li menm sanbletil ke li tap antre sou teritwa ayisyen an eske se poul tal fè paspò ayisyen li mete nan pòch poul te kapab benefisye pou kaba ede nan nou pa konnen men nou menm fòk nou di nap raple souvan lè ayisyen ale an repiblik dominikèn se lavi yal chache travay yal travay men souvan Lè Dominiken yo vin la a, se vòlè yo vin vòlè, se zam yo vin yo vin livre sou teritwa ayisyen sou teritwa ayisyen an. Men nou kapab di fwa sa a, nou ankouraje polisye yo kontinye sou menm lanse a, menm jan y ap mete prensip lakay yo. Nou menm, n ap montre yo tou, n ap mete prensip lakay pa nou tou. Menm jan yo pa vle n al lakay yo san papye, nou menm tou, fòk nou pa yon savann, nou pa yon jadòdòdònn. Kontinye fouke dominiken, kontinye arete dominiken kap vin la, e san ke yo pa menm bon fil bòlèt nan pòch yo kòm papye, enben yo pran peyi a kòm yon peyi, kòm si ta dou se jaden manman yo ak jaden papa yo, e m panse ke kanmenm il ya lye de felisite se ta jan polisye ki menm fon aksyon la, m panse ke fòk nou felisite l nan kad sa, Salomon. Wi Leonel nou bat bravo pou la polis kelke pa Leonel e la polis men nou ap mande pou yo kontinye ap trè vijilan pou yo kapab eseye kontrole o nivo de fwontyè a men la kan menm nou bat bravo pou yo pa rapò avèk nou konnen dominiken yo koman yo menm ap fasilite men ou konnen Leonel gen anpil dominiken ap antre sou teritwa la Men li se nan pwogram Biden yo bezwen finanse. Gen anpil dominiken la kap antre vin fè paspò la kòm kwa yo se ayisyen men la ankò m panse sa son lòt dezòd. Pou yon moun fè fè paspò paspò Leonel men sa pral depann ak de nesans li an menm lè yo ta bay fòm ak de nesans pou li men fòk yo ta kapab anrejistre l epi yo ta kapab di ki kote li nan li jwenn avèk paspò sa. La m panse ke Leonel ankò yn fwa Don Ayik, Dominiken kap antre andan peyi a vin fè paspwa, mwen panse la ankò se paske nou gen dè kontwòl ke nou pa genyen, men si nou te gen kontwòl yon ta de bagay, m panse ke jodi a nou tap mete plis mezi sekirite nan tout sans pou n evite Dominiken anvayi teritwa la pou yo vin benefisye pwogram Biden nan pandan ke Ayisyen ap fin fou dèyè l, Leonel. Bon, nou wè la, Dominiken di mi. Dominiken k ap pran pòz pitit Desalin yo. Aktyèman la a, non sèlman gen dè Dominiken yo menm kou wè wè se blan yo ye, men gen yon pakèt Dominiken nwa la k anvayi peyi a la. Gen ladan yo ki te deja konn antre nan kad aktivite kontrebann, vin vann, y ap vòlè moto ba yo yo menm pou yo vin bay moun yo, pou yo vin bay mesye yo 9 milimèt an lechanj avèk moto Audi. Men nou wè la, pandan dènye jou sa yo la, prèske se majorite geto yo, e byen moun yo tande. Se yon seri de jèn gason k ap pale angle, k ap pale espanyòl tankou ou konprann, tankou rat, ebyen mesye yo ap chache pou yo ap detantè yon paspò ayisyen, pyès ayisyèn, mesye yo ap chache jisteman fè matrikil fiskal, y ap chache malgre yo pa vin fè li, ebyen y ap chache genyen ekstrè dachiv, men nan kad dosye paspò a, ebyen gen yon fason raketè yo fè la, menm si moun nan pa gen ekstrè dachiv, Yo fon jan, yo fè paspò pou li. Donk nou wè la, nan kad dosye sa, dosye e pwogram Biden nan, son dosye la ki fè, men nou wè pou la premyè fwa nou wè Dominiken ap bo pye Ayisyen pou ke yo kapab aksepte sa yo e se pèmèt yo, yo gen papye e pyès Ayisyèn an posesyon yo pou ke yo kapab benefisye pwogram Biden nan. Donk. Yo menm gen de polisye ki enplike nan kad dosye sa trafik e fo pyès pou kapab jisteman mennen mesye yo jisteman kay Biden kòm kwa yo se pitit Desalin malgre donk bwa nen mesye yo long malgre cheve yo siwo enben yo pran pòz pitit Desalin. Vwala, an nou avanse e an nou antre nan menm kad ensekirite an medam mesye, nou pral antre jisteman li an kou paske la nou wè gen yon manda damne ki lanse la. Enben, nou kapab di, Leonel, n ap salye tout entènot yo, n ap di yo, nou konnen majistra sa, majistra li an kou a plizyè fwa, gen li gen anpil akizasyon sou do l, yo konvoke l plizyè fwa a mèt repriz, men l pa mete pye l. Akize de konplisite avèk gang nan sa vyen asosyasyon de malfetè, enben prejidis popilasyon vale Artibonite lan, enben nou kapab pale tribinal. potel vini marel avèk sèso pa rapò avèk lyen kel genyen avèk bandi savyen sa vle di otorite nou yo se yo menm ki nan konplisite avèk gang enben nou wè nou kapab di tribinal premyè enstans nan vil senmak yo desène yon manda dame kont ajan egzekitif enterime a an pale de majistra lyankou a Voilà epi se misye nap gade sou foto a la medam mesye nou wè ke ki gen postè prezidan Jovenel bò kotel lan se misye ke jisteman ki gen manda damne kont li evidaman ou konnen ayiti ti mesye sa yo se odasye yo ye yo tout ap pran pòz ti jezi nan po krab yo yo tout ap pran pòz inosan yo epi se menm li menm ke nou tap tande jisteman dènyeman odyo kote ke Luckson tap avilil Se misye majistra sa. Se fo majistra sa ke jisteman Luckson te avili an, te di kòm kwa ke misye te manje kòb li, bagay sa yo. Se misye n ap gade la. Epi san konte nou wè polisye an ki te akize l lan, se ankò li menm. E nou menm sou chanèl la nou te di sa inakseptab. Non sèlman bandi ap akize misye, kounye a menm lapolis ap akize l. Pandansetan li te toujou an pòs. Li te toujou an pòs. Ebyen, vwala, epi jan nou di l, se pou nou veye, medam mesye, veye pou l pa gentan jete kò l al nan pwogram Biden. Epi ou menm tou ki Ozetazini, si pa gen sitirans, pa gen vòlè. Sa vle di ke jan de moun sa yo nou konnen ki pa bon an, medam mesye, menm lè se ta fanmi nou, pa aplike pou bagay sa yo. Ou al aplike pou yon moun ou konnen ki gen move, ki gen kaze jidisyè, ki gen move dosye, se pou ou l p ap bon. Se yon risk wap pran. Moun sa yo ki gen ki gen dwèt long chat san yo pa bon se tout kote. Ayiti yo te konn vòlè lè yo rive ozetazini yo pral fè menm bagay lan paske se metye yo, yo gen sa nan san yo epi se ou menm ki pral nan pwoblèm. Donk fè atansyon a kiyès ou pral ou pral ou pral aplike pou kesyon pwogram Biden sa pou pa met tèt ou ankò nan pwoblèm medam mesye se trè trè enpòtan jan nou di l, pa rapò ak lyen ke l genyen avèk bandi, epi nou wè jisteman, pa rapò a tout pwoblèm ki gen la aktyèlman, e mesye savyen sa yo, mesye gang sa yo, ki swadizan, e ki ap atake lapolis, ki ap atake popilasyon an, donk, e byen, pou lenstan, jan nou di l, e medam mesye, veye, veye, Epi nou konnen ke tanzantan y ap eseye pran kèk jounalis pou wè si te kapab si te kapab pale pou yo. Ebyen nou menm nou di bò isi a pa gen bagay konsa. Depi se depi non site non bagay, al pran avoka. Se pa jounalis ki pral vin defann ou. Al pran avoka w e avoka a va pwouve èske w koupab ou pa. Men nou menm bò isi a nou pa pral bay mikwo a jan de moun sa yo. Ou gen sanksyon, al pale nan emisyon.